Bonjour bonswa la fami avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon nou konnen chanèl sila se enfo 24 heures sur 24 7 jours sur 7 e se parti baz gran grif peyizan plantè kafou pè yo pase move moman maten samdi 18 mars 2023 a yo maltrete plizyè moun ki te nan jaden ki tap travay, diri. Yo pran tout sa k te sou moun sa yo, tankou telefòn, lajan, bijou elatriye, epi yo pote ale tout diri moun yo t ap bat nan jaden yo. Donk, finalman, zak sa a, se dènye zak ki pwouve ke nèg sa yo se vrèman enmi de la popilasyon. A ben wi! Nèg sa yo, yo se enmi popilasyon an. Fò m di nou ke vandredi 17 mas 2023 anpil moun sou bòy Monwi. Moun sa yo ap pati kite kay yo akòz nèg ak gwo zam sòti pou fè yo monte le syèl pa do. Tèt chaje. Antretan fòk nou pwofite di daprè tèks ki vin jwenn nou ebyen yon gwo kout bravo ak moun nan chandèl. Puiske yo ta fè nou konnen ke Savyen pèdi 5 bandi. ayèr oswa nèg yo te vle pote boure nan zòn nan paske yo te eswiye yon revè menm lè te gen moun chandèl ki te tonbe men nèg yo te bezwen tounen yo te pare yon kou e mesye yo te pare pou nèg savyen yo tou lapolis te vini yo pat panse ak kou sa bravo ak moun nan komin lyankou pou gwo konba sa a yap mennen piske yèswa nèg yo ta sanble fè yon kou ankò. kote ke genyen 5 manm Savyen, baz Savyen an, ki ta pèdi lavi yo. Sa se yon tèks ki vin jwenn nou ki di n ap mande ak lapolis pou l kanpe ak popilasyon an epi pa vin arete moun yo pou bandi Savyen pa vin pran fòs. Zam ki nan men gwoup moun yo se pou defann tèt yo kont bandi Savyen. Toujou daprè tèks sa a, n ap mande ak gwoup Lyankou ak lòt zòn yo pou pase pran antèn epi mande ak ODVA yon kout pèl pou yo pa gen aksè vini nan zòn lan. Kenbe menm mobilizasyon an e lapolis dwe antann li ak popilasyon an pou kwape antèn yo. Operasyon koupe tèt bandi ak antèn nan tout vale Latibonit lan jiskaske Leta pran responsabilite li pou l kraze gang kokorat san ras ak gran grif nan Savyen. Sa se yon tèks ki sòti nan depatman Latibonit kote ke gen anpil kote la ki kòmanse mobilize kont bandi, kokorat san ras, kont bandi nan Savyen. Nou wè jan bagay la ye? M te pale nou depi lontan, si nou t ap tande m nou t ap gentan ka defann tèt nou. Pòtoprens bagay la pi madre. Men an atandan mezanmi an deyò a nou pa kapab kite nèg yo kraze l. Ke nèg yo sòti an deyò a yo kapab vin fè baz yo nan Pòtoprens paske se nan Pòtoprens lòbèy la ye. Pil rara a se nan Pòtoprens lan l ye. Se la nèg yo ap kraze brize ke yo kontinye kraze brize la jiskaske leta li pran yon desizyon. Men pou zòn pwovens lan m pap ba nou manti. Aah monchè pèp la di se twòp atò kounya li mete tèt li deyò. E banm di nou bagay nou pral rive nan yon moman se lòt gwoup wi yo pral fè antre pou goumen ak nèg. M pral esplike nou byen. Pa egzanp lè w pran nèg sa yo, nèg kokorat san ras, nèg savyen yo gon gwoup Yo afilye avèk Li. Ebyen to ou ta ou kapab jwenn gwoup rival la li menm li te peche de twa lòt nèg la vin nan lotbò a la pou fè fas kare wi. Haa! Kounye a se popilasyon an men ret tann pou wè bagay la pral ranfòse nan jou k ap vini yo. M swete ke popilasyon an li kontinye asime responsabilite l. Paske mwen m te di nou byen ke gwo lè k ap rive tout zam pral legal. Paske banm di nou bagay, bandi yo itilize pa yo a pou yo touye moun, pou yo fè ekzaksyon, pou yo fè yon seri de bagay. Ebyen nèg ki ka achte manchèt li, nèg ki ka fè tout bagay la, ke li gen afè l nan men l la andeyò a pou kapab konbat nèg sa yo paske mwen m pa konprann. M pa konprann. Gen de twa gang la nan Pòtoprens, rayi chen di dann blan, nèg yo ka chwazi kraze zòn, anpil lòt zòn, men yo pap kraze zòn bò lakay yo. Nou konn sa k fè m pap site non? Se pou nou pa di ke m ap fè pwopagann pou moun. Men, jan m di nou, rayi chen di dan l blan. Gen nèg ki nan zòn la a, si w al mennen yon ankèt, w ap wè pi fò moun di w a nèg sa a s on bon moun, s on bon grenn. Donk sa vle di, nou wè nan ki sa nou lage yon popilasyon? Sou kont bandi. Paske, peyi a se bandi ki pran l, sa vle di se bandi ki pou. koresponn ak lòt bandi. Tèt chaje papa. Gon voice ki pati. Voice sa a se konsènan departement de l'Artibonite kote ke komisè gouvènman Senmak la li menm kap plenyen e ki pran abò sèten polisye yon mannyè pou kapab pwoteje ekip li. Eske li gen rezon ou pa? Paske nan voice la li denonse polisye ki ta nan kole dèyè avèk bandi an nou tande. M pral di w yon bagay cheri, m pral di w yon bagay kisa sa pwodwi kòm konsekans. Mèkredi a majistra Jacki rele m pou envite m nan rankont sou Vèrèt puiske y ap fè yon rankont avèk polisye yo, y ap fè yon rankont avèk popilasyon an sou kesyon polisye yo. Mwen di majistra Jacki mwen pa pral Vèrèt. Mwen pa pral nan rankont la. Paske lè misye fin fè deklarasyon l yo, polisye ki te la, chèf twoup la pat la, polisye ki te la di Souveren, Piske mesye a vin di li nan gang, li dwe konnikans avèk gang Savyen, Souveren pap ka ret nan komisarya a, dayè komisarya a e pou yo l ye, komisarya a pa pakè, l pa tribinal, pou Souveren kite komisarya a. Ou imajine? Jan polisye ostil avèk moun ki avèk moun ki gen relasyon avèk gang Savyen, ou imajine si se pat nan mitan moun, si pat gen moun la, si pat gen, si pat nan au vu et au su de tout le monde, yo te ka fizye Souveren, Souveren te ka pèdi lavi l. Ebyen pou sa lè majistra a Jacky envite m nan rankont la, m di l m pa pral chita avèk vòlè sa yo k rele polisye sa yo, chyen sa yo m pa pral chita chyen dòm sa yo. Paske si yo ka oze yon yon enègimèn, yon kwidam vin ap manke yon komisè dega, olye yo kanpe bò kote komisè la, yo kwè nan kwidam nan pou yo fè deklarasyon yo fè a, m di m pap chita avè yo. E m ap wè kòman y ap fè. Pou yo gen relasyon avè m mwen menm kòm komisè gouvènman. E sou baz sa m pa al nan reyinyon. Avè m pa janm komèt pyè vèrèt. Men m ap di w, mwen te, mwen te deja, mwen te deja planifye. Mèkredi a m t ap monte vèrèt, m pa konnen. E lanwi a pot konsèy. Lanwi a pot konsèy. Mèkredi a m t ap monte vèrèt, e m pa konnen. E monchè se lè m te fin pran misye m t ap wè se te misye. Li t ap pase move moman. Li klè li t ap pase move moman. Paske gen de konpòteman, gen de konpòteman moun pa genyen. Gen de konpòteman moun pa genyen. Sa e frekansite e sa e mechanste. Frekansite e mechanste. Gen yon lòt dosye la ki sòti toujou konsènan Lyankou. Popilasyon Lyankou Twaz la te kontan akeyi prezans fòs lòd yo vandredi 17 mas 2023 a nan komin sila. Vandredi 17 mas 2023 a, udmo ki se Inite Departemantal de Mentyen Dòdre, nan yon machin blende te vizite komisarya Lyankou an kote yo te rankontre ak popilasyon Lyankou an ak kèk manm nan sosyete sivil nan komin sila. Nan kad vizit sila ki te gen echanj ant popilasyon an ak kèk nan responsab sila yo, yo te pwofite felisite akèy sila ke yo te resevwa nan men manm nan popilasyon an, sa ki pwouve aklè ke popilasyon an ap soufri. e yo pwomèt y ap fè ansanm doleyans yo rive bò kote Godson Roger direktè polis nan depatman Latibonit lan, DDA. Nan kad dyalòg ki te genyen ant popilasyon ak fòs lòd yo, polisye sa yo ta pwopoze ak popilasyon an kolabore ak manm sosyete sivil yo pou monte kloti mi an ki twouve l dèyè komisarya a ak kèk ranje blòk pou l vin pi wo yon fason pou sekirite polisye yo ki gen pou vini byento, fòs lòd yo pwomèt. Answit, manm popilasyon an, machin blende sila a ap la pou kapab asire patwouy sou Lyankou ak Mowo yon fason pou pèmèt ak popilasyon an vake. libreman ak aktivite l. Enspektè Robens ki se responsab sekirite piblik nan Latibonit, li menm mande pou popilasyon an toujou kolabore ak lapolis yon fason pou polisye kapab bay pi bon sèvis nan batay y ap mennen kont gang nan depatman an. Yon lòt kote, Noël ki se chèf de lyezon ale pi lwen pou di li sezi wè jan popilasyon sila a akeyi moun byen. Sa ta fè kwè mesaj ki rive pi wo yo ki t ap vann Lyankou tankou zòn wouj se pa vre ditou daprè remak li fè. Genyen kèlke foto m ta kapab di ki imòtalize. Moment de rencontre, Moman de deba sila. Y a 3 foto pou vou. Men pami 3 foto sa yo gen youn lè m ap gade l san m tresayi. Nou konn poukisa? Malgre tout bagay mesye, èske n konnen popilasyon an mesye? Li prè pou l di lapolis devan, li menm li dèyè? Hey mesye gade kòman yon pèp fidèl wi mesye. Pèp la pa kapab ak gang, menm lè gang nan se frè l, se papa l, se m pa konnen sa l ye pou li a men pèp la di se li menm nan lapolis li kwè. Mwen m di nou sa ak tout fòs mwen, ki te gen yon bon batay nan peyi a la, lapolis ak bandi, bon batay, kote ke tout nèg pran kan yo, epi yo di popilasyon an kote w kanpe gade pou w wè si bandi ap gen yon grenn moun k ap mache dèyè l, sof madanm ni. pitit li avèk akolit li. Hein! Mesye, an nou pran nòt de sa non. Gad yon mesaj moun yo voye bay, Viv lapolis aba gang! Pèp la remèt Lyankou bay lapolis. Senbòl Latibonit se diri ak lalo, se pa zam ak bal. Ann kontinye kolabore ak lapolis. Waww! Sa fè m fremi antouka. Bon, ann pase nan lòt dosye la konsènan lapolis toujou. Kote ke gen yon sitwayen ki rele Alexandre Atazar, yo arete li sou dosye kidnaping. La polis nasyonal Dayiti arete sitwayen sa ki se Alexandre Atazar, ki ta fè pati yon gang ki deja reyalize yon ventèn de kidnaping o nivo de plèn nan. Kòdinasyon près ak relasyon piblik atravè seksyon odyovizyèl li prezante bay piblik la yon repòtaj sou fonksyonman rezo gang sila an nou swiv. Mòd operatwa rezo sa a se itilize yon nimewo entènasyonal, yo kontakte potansyèl viktim yo apati rezo sosyal pandan yo fè yo konprann yo se dyaspora ki bezwen menaj. Apre yo fin konvenk moun nan, yo fè yo kwè yo rantre nan peyi a. Yo planifye randevou avèk li epi voye yon chofè taksi moto vin chèche l. Epi, chofè moto a mennen moun nan swa Kanaran oubyen Bon Repo, e se la yo deside sekestre viktim nan epi kontakte fanmi yo pou egzije ranson. Alexandre Atazar alyas Kòmandan Anba Kòd fè pati de rezo sa a e wòl li se te siveye otaj epi achte manje pou yo. malgre lapolis te deja arete l pandan 2 fwa pou enplikasyon n nan move zafè, tankou nan mwa me 2016, sa pa t anpeche ke yo entegre l nan bsap nan ane 2018, li avwe li deja patisipe nan 7 kidnapin. 7, Mwen patisipe nan 7 en, nan 7 en kou. 7 kou? Wi. Men lapolis se yon kou an 2, yon dizèn, yon ventèn de kou konsa wi, daprè sa m wè. Bon. Si la polis okouran vètèn de kou men se pa mwen an. Ou menm ou dakò se 7 kou sèlman ou fè? Wi. Sa w di m la, konbyen kou w di? 7. Ou sonje ki kote ou fè kou sa yo? Se pa mwen menm k al fè yo, m siveye yo. Se 2 moun ki te antèt baz la. Se se yon sèten 2 gwo blan ansanm avèk Papouto, paske se Papouto ki te anfème kay la. Men se pa poutou ki te gen relasyon de plis ansanm avèk gwo blan, men se pa poutou ki te toutan banm siveye w. Prèske tout viktim yo se fanm, lè konsa, mesye yo fè kadejak sou otaj yo. Men, Atazar deklare li te kouche avèk sèlman yon otaj e se paske, selon sa l di, li te vin devlope relasyon entim avèk viktim nan pandan peryòd sekestrasyon l. Yon sèl moun ke mwen te kouche ansanm avèk li se paske mwen te renmen ansanm avè l. Moun ou te kidnape a wi? Wi. Ok, ou te kouche l nòmalman? Wi, mwen te renmen ansanm avèk li. Nou gen bèl relasyon. Ki kote, ou te gentan konnen l deja? Non. Ki vòlè ou renmen avè l la? Pandansetan ke l te vin lakay mwen. Pandan ou te pran l lan? E pa mwen ki te pran l, se mennen yo te mennen l ban mwen. Ok, pandan yo te mennen l lan? Wi. Li reponn ou renmen? Wi. Kòman l te di? Bon, lè moun nan te mennen l ba mwen, se pa yon moun kòmsi m ta di w ki te tòtire. Yo pa t mare l. Li pa t mare. Ou konprann? Moun nan di pa mare l. Yo mèt kite l alèz senpleman. Li pa t ka sòti bagay. E ak tou sa mwen pran l. Mwen pran li. M al montre l Sen Mak. Mwen mennen l nan lanmè. Ou konprann? Tout bagay. Malgre relasyon renmen sa a, Fanmi viktim nan te bay anpil lajan pou te jwenn liberasyon l. Alexandre Atazar deklare chèf gang lan Gwo Blan te ba l 73 mil goud nan ranson sa. Wi yo te ban m 73 mil goud la. E se sa k fè ke mwen transfere mwen transfere kòb pou li pandan plizyè fwa. Se li menm yo te ba w kòb pou li an? Wi. Kiyes ki baw kob la? Gwo blan te voye kob la. E men moun ni an konbyen kob li te bay konsa moun ki konnen li yo kidnape yo? Eske nou toujou fèl pale ak fanmi l? Wi l toutan konn pale avèk fanmi l. Nou te bal nan kob sa? Jou kel prale a mwen te bal 500 dola mwen te pranl mal depozel kote poul pran machin poul te vini an aprè mwen fè transfè kob pou li plizyè fwa sou telefòn li. Li te okouran ke se kob Li okouran ke se kòb mwen voye pou li men li pa ko okouran ke son kòb m kapab di kòman m te ka di l kidnapin. Misye rapòte tou se yon sèl fwa yo te kidnape yon gason e se gwo blan ki te aranje l fè kidnapin sa a pou yon rezon espesyal. Yon sèl gason ki yo te pran se yon masisi genlè ki t al fè masisi avèk gwo blan. Kounye a gwo blan te vin avè l lè m vini, lè yo rele m m te vin jwenn li nan kay la. Rob la masisi tou. Bon li genlè fè masisi tou pase m tande se masisi l t al fè ansanm avè l. N ap raple, lapolis nasyonal te deja demantle baz gang sa a te genyen nan Bon Repo nan dat 27 out 2022 a, kote yo te jwenn plizyè materyèl sispèk tankou zam ak kepi lapolis, e se nan menm okazyon an lapolis te arete Venisca Pierre e kontinye ap chèche plizyè lòt endividi ki fè pati gang sa a. Vanesca Pierre? M pa konn non sa. Ou pa ta ka pa konnen non. Ou konnen l paske li fè pati de gang ou an. Gang Bon Repo a yo te kraze a. Jou yo te pran zam nan. Li te la. Se li k t ap fè manje. Pandansetan li menm li di. Ou wè manti w ap fè. Veniska. Wi Veniska. Se madanm Don Love. Wi. Madanm Don Love Joseph. Alexandre Atazar, 51 lane, nèg Okay, genyen 4 pitit. Li se kontremèt mason e li di li konsyan li te ka fè lòt aktivite pou okipe fanmi li avèk dinite. Men, renmen fè lajan fasil, mete l jodi a dèyè kat miray ap reflechi akòz doulè epi lapenn li mete nan anpil lòt fanmi. Tout moun ki ap enplike nan kidnapin nan lèse tonbe paske lajistis pap dòmi. Moun n ap fè soufri a se menm moun parèy nou. Ou konprann? Ebyen sa ke m te kapab di ankò, sa ke m mande a.